Tvlakayhaiti.com ankò yon fwa nou kontan rejwenn ou e ak menm plezi a nou antre lakay ou avèk yon nouvèl videyo men jis avan nou antre pi fon pi lwen pi danble N ap di yon gran mèsi a tout moun, tout zanmi nou yo, tout sila yo ki pa janm lage nou. E pou nouvo ak ansyen abòne nou yo, nou di w mèsi le fè ke ou rete fidèl avèk nou. E n ap kenbe w enfòme 24 tan siw 24, kèlkeswa lè l ye a. Pa ezite rete konekte sou chanèl sa a, tvlakayhaiti.com. Bon, jodi a la a, fòk nou di w Izo, dosye Izo a, e se pa yon dosye ki piti ditou. Paske lè n panse dosye sa ap redui poutan se gwosè l ap pran. Se laj l ap pi laj e gen anpil nèg k ap di ke Izo misye alèz, misye dis, misye dat fòk nou di w Izo misye pa alèz, misye gen pwoblèm nan moman n ap pale la a paske lapolis finalman anben gen kontwòl Izo e misye pa ka sòti afè met pran chaloup al lafiyto. Al sous matla, pa gen bagay konsa. Lapolis koupe frekansite sa a, menm si nou wè Izo ap ouvè kò l sou TikTok, anben e fòk nou di w se pa yon bon ouvè kò, donk se presyon misye ap bay e se divèsyon k ap fèt e misye ap jwe avèk opinyon piblik la, men fòk nou di w nou trè vijilan, nou trè veyatif. Nap kenbe jiskobou paske bwa kale sa fòk li rive sou izo bwa kale sa fòk li rive sou ti lapli bwa kale sa fòk li rive sou bougòy fòk li rive sou babekyou fòk li rive sou tout nèg ki gen zam ilegal nan peyi a kap fè mal kap fè krim kap touye moun e jodia la a dòk peyi a envivab moun paka viv moun paka manje moun paka dòmi moun paka fè anyen e bandi kap dirije alòske peyi a gen leta men kisa leta sa yo itil yon peyi Jodi a la, moun pa ka al lekòl, moun pa ka viv, tout moun ap chèche lage pye yo kay vwazen, Chili, Brezil, Etazini, alòske lakay nou te ka rete la. Yon peyi twopikal ki gen anpil, anpil, anpil avni, men, politisyen mele ak blan, yo kraze peyi a nan men nou, yo ame tout ti jèn ki nan peyi a. Sila yo ki deja te gen ki te deja gen ide gang lan nan tèt yo, ki te deja gen san vòlò a nan san yo, enben, se yo jodi a la k ap fè nou kriye. Nou pral envite w gen detay, paske TT pral pale a peyi a, e misye pral bay tout detay sou dosye Izo a, e Izo la a, misye se vant pase sèlman, donk se nan twalèt la Izo rete, paske bagay yo pa dous menm pou Toro a. N ap tounen. Se pa de dega l fèt. e janm di w la m kontinye ap ankete sou sa men yo di m ta gen plizyè moun ki mouri nan yon dans vodou nan Jerizalèm 7 ant 7 e 9 ta gen anpil dega nèg yo fè yo ta tiye moun boule moun yo ta menm gen espas ke yo ta sanble yo al lage moun yo nan twou menm èske w panse ke n ka rete konsa gen anpil refleksyon k ap fèt se kòmkwa. Non Jean Vaillant e la te te bon m wè gon nèg ki menm di oh nap agase bandi yo bay sa yo kòm kwa nou tout dakò pou k peyi a livre ak bandi se sa nou vle ok pa gen pwoblèm nou tout dakò bandi pran peyi a nan men nou pa gen pwoblèm ebyen ok ann kite sa gon jou na konprann ann ale dwat sou vilaj de Dieu. Paske anpil moun ap tann yon ti enfòmasyon sou vilaj de Dye ok imaj sa ka demanti kèk moun imaj ki sou ekran e pa fabrike se imaj pandan polisye yo nan zòn nan kap rive sou bisantenè wa sou pòtay an direksyon Vilaj de Dye. Ok gen yon zanmi ki te di TT gen yon imaj sou zoranje yo èske ou pa ka lage sou telegram wi gwoup telegram ti koze a li fonksyonèl ma eseye lage kèk imaj sou yo ok mentnan imaj ki sou ekran pwouve ke gen anpil nèg kap pale nan radyo sitou an ayiti ki deja bay manti paske imaj sa yo yo pa bay m fabrike. Sepandan polisye an aktivite anba a mwen jwenn imaj yo. E de fèt se imaj anba a yo ye. Paske omwen ke w pa konn Bisantnè ditou, ou pa konn Pòtay, ou pa konnen a Boulva Ari Twouman, ou pa konn anyen ditou. Donk se pa imaj fabrike. Genyen anpil divèsyon k ap fèt. E premye nèg ki chèf divèsyon l rele Izo chèf gang. Yon gwo bagay map di la wi. Premye nèg ki chèf divèsyon an rele chèf gang nan t se Izo 5 segond. Johnson Andre alyas Izo 5 segond. Kisa misye fè? Misye santi li kòmanse an difikilte e m pral eksplike n kòman. Misye son nèg m pa konnen misye gon ekip kap travay ak li kap bal strateji misye te kòmanse fè silans paske anpil kout bal tap tire sou vilaj kout bal pa tire sou vilaj ankò. E gen de bagay m pa oze di la a. Paske jan m di nou an, m pa yon jounalis ki sèlman ap vin ba n enfòmasyon. M son yon nèg ki responsab. Ou pa wè tout moun ap ekri nan de yo blende, blende. Men sa pa nouvèl. Pou ki, ok, ki sa k nouvèl la m pral di wi, wi, gen 4 blende t rive nan peyi a. Ok, ki mele m blende rive? Se rezilta blende a m ap tann. Sa pa nouvèl pou mwen. blende a rive map tann reziltal gen blende bon bon m pa ka di bagay sa nan gen blende nan peyi a la pa egzanp gen blende nan peyi a wi pa menm gen chofè pou yo gade yon vye tenten sa mesye gen de enfòmasyon m fè m pa chwazi bay li. Paske lè m bay li, m rann mwen kont ke non sèlman m rann bandi a sèvis e m frajilize davantaj travay polisye a oubyen la pnh. M chwazi pa di l. Men, m pa dakò tou moun k ap fè divèsyon fè sansasyon. Gen kesyon m pral reponn pou nou. M ap poze yo, m ap reponn yo. Poukisa m di Izo se chèf divèsyon? 1. Banm reponn kesyon sa. Eske la polis penetre vilaj deja? La repons è non. Tande wi. Eske la polis penetre vilaj de Dye? La repons è non. Eske gen kout bal kap tire sou vilaj pou kounya? La repons è non. Eske pat genyen tout semèn nan? Wi. Eske Izo ak Manno gen solda yo ki tonbe? La repons è wi! E mwen konfime l. Pey ban ken nèg kap fè divèsyon, literati. Nè, koman yon nèg ap repete apre Izo? Ou pa ka jounalis wap repete apre yon chèf gang. Fò w mennen pwòp ankèt pa w. Si w pa gen moun pou mennen ankèt, degaje w, desann atè a, e jounalis ou ye, met pye w atè. Bon wap repete apre Izo monchè. Sa fè wont wi nan medya. Son desepsyon sa ye mesye. Nou ap repete aprè izo. Si w pa gen moun ki pou ba w enfòmasyon, mete pye w atè a ou menm, al mande, al chèche konnen. Mwen pa ka fè sa. Ou konprann? Gadji lage link telegram yo anba anba live la. Tande byen wi. Ou pa kab detou, ou pa kab fè sa. Si w pa gen chinwa w pa gen nèg mawon, e bon menm degaje w met pye w atè a. Kounya w ap tann mwen lage pou ta pou w ka lage. M p ap lage. Ou degaje w, kòm ou di e manti, pa gen nèg ki tonbe, eben ok. Mwen menm m konfime gen nèg ki tonbe. Ou menm ou di se manti, pwouve se manti. Epi kite m mwen kwè nan sa w kwè a. Sa di Izo ap fè divèsyon, nou pa ka kòmsi antre nan kouran Izo a. Li pap bon pou polis la, li pap bon pou sosyete a. M reponn 2 kestyon la. Eske gen penetrasyon nan vilaj? Non. Eske Izo gen solda k tonbe ak Manno? Wi. Je confirme. E Sonsonn ke m te prezante n talè a fè setyèm manb nan nèg yo t tonbe, nan nèg vilaj. Lè misye bon koman yon nèg yo fèk tire yon nèg zam sou li te sou moto kap vin siyone sot nan vilaj misye abityèlman al chèche fanm pot bay nèg yo anba zam misye rèd sou li misye tonbe prèske bò tele ayiti a kounye a izo ap vin pase n nan betiz lè n tap rele l vin pran kadav la kounye a misye monte tiktok ap pase n nan betiz wap repete aprè izo ou pa bon moun. Ou pa ka bon moun non. Ou pa ka ap repete aprè Izo monchè. Bon mwen m dou m koufi bel a gen nèg ki tonbe epi wap di se manti. Ou pa ka fè sa. Gen de bagay m pa ka di pou m pa antrave yon seri de sous. Bon mwen m dou nèg la gen sòlda k tonbe anndan. Ou di non se pa vre. Met pye w atè monchè. Ahh al konfime. Dezyèm bagay. Twazyèm bagay. Eske gen ti solda izo ki kontinye ap fè resèt sou wout Matisan 7 lan an patikilye? Wi! Je confirme. E se sa m te gen pwoblèm avèk lapolis nan ka sa a. Alòske gen yon BI ki ta sipoze ap fè va e vyen nan zòn nan. Ti solda izo ak ti lapli toujou vin fè resèt. nan zòn Matisan 7 ta. Menm jan a sòlda Krisla yo ki toujou ap fè resèt nan Fontamara. Sòlda Izo ak Ti Lapli alòs la sèl diferans yo pa vini jan yo konn vini abityèlman. Ou gen dwa wè 2 nèg annik parèt la epi gen yon machin k ap pase rapidman yo bagay epi yo kouri antre. Jan yo te alèz chita fè tout jounen nan lari ap fimen, manje, zam nan yo pa fè sa. Men tanzantan yo sòti nan lari a vin fè resèt. Ou tande la Bobo, son verite m ba ou. Katriyèm verite. Eske Izo deplase kite vilaj men pi gwo doulè a. Men pi gwo doulè a. Eske izo sa yo te di yo dil deplase e nèg isi yap repete apre apre sa yap fè foulay eske izo deplase kite vilaj kisa ou tande yo di banm gade anba live la sa yo di eske izo kite vilaj oubyen eske izo nan vilaj banm wè ki repons ke map jwenn anba live la. Eske izo kite vilaj oubyen eske izo pa nan vilaj hein kiyes kap di sa pa gen moun ki banm yon repons anba live la map gade live lan la wi banm gade humm. Èske ou di non? Ki sa w di non an? Èske non ou di non? Osnick Moïse, ki sa w di non an? Gon nèg ki di m li la. Ok. Misye fè de ti videyo ki pèmèt mwen jwenn yon bagay. Pa egzanp, apre emisyon an, m ap lage yon ti foto sou Facebook la pou nou. Pase mwen m pa swiv boul mikwòb sa. Mwen konnen gen anpil moun ki toujou ap swiv e yo pataje avè m. Kestyon an eske izo kite vilaj? Non misye pa kite vilaj. Pwoyibe moun kap fè divèsyon ki di o misye sesi li sela bon mwen avan yè lè misye ap fè bagay tiktok la lèm gade m wè nan espas misye ya m panse misye pat vilaj misye vilaj e se e ti videyo l fè jodia t pral konfimem ke l vilaj. e li pral konfime ke enfòmasyon m te bay ki di ke misye genyen kamera lakay li, misye nan vilaj. M te konfime sa. Paske gen bagay m pa ka di, paske m di m m son nèg responsab. Izo anndan vilaj. E gon rezon k fè misye vilaj. Misye pa gran ravin, misye pa ankenn bagay, misye nan vilaj. Ti anndan vilaj ok pa egzanp ti tik tok li fè jodi a se anndan vilaj li fèl misye nan vilaj ok kisa k fè misye nan vilaj misye te gen entansyon travèse kanal la men li pa travèse. Paske enfòmasyon m gen li nan vilaj. Pa gen moun kap di w misye al Bomon, li Grandans, li Lafito. Misye pa Lafito, misye pa Grandans, misye anndan vilaj de Dye. Ok! Kwè m si n vle. Misye anndan vilaj de Dye. Paske tiktok li fè jodi a se anndan vilaj li fè l. Ok! Mentnan, kisa k pase? Eske se paske misye alèz ki fè ke nou wè li sou tiktok? E pa vre. Yo rele sa divèsyon pou detounen atansyonn. Eske lapolis ap kanpe sou operasyon yo gen bon m di l on jan pi klasik. Eske lapolis ap fè retrè? Yo pap frape sou vilaj. Non, pa gen bagay konsa. Sof ke lapolis poko penetre vilaj. Poukisa? Pou rezon m te ba nou deja yo. Paske nèg yo mete yon pakèt pyèj anndan pou lapolis. Pami pyèj yo, gen yon pakèt twou ke nèg yo fouye. yo mete sab, yo mete bagay prela sou li, lè w panse ke se sou tè w ye epi se nan twou w ap tonbe. Sa fè 1. Gen yon seri de mi ke nèg yo eseye konstwi anndan. Sa di lapolis pou l penetre fòk gen gwo materyèl pou kraze. Tout sa yo fòk lapolis gade yo. Paske sa nèg yo fè, lè yo ap tire sou lapolis yo kache anndan kay. Yo pèse twou nan kay la pou yo mete bouch zam nan deyò pou yo tire, men yo kache anndan kay yo. Fòk lapolis itilize tout strateji sa yo pou li gade yo. Se rezon sa k fè lapolis pannik pote boure sou vilaj. Men tout a ete planifye. Toutfwa, toutfwa. chèf polis yo ki pa Frantz Elbe. Gen ti reyinyon tanzantan o sesi anndan vilaj gen timoun etsetera e kapab gen domaj kolateral tande wi men moun moun moun yo moun ki chèf yo moun ki chèf yo sa vle di ke gen de bagay kòmsi m gen dwa chwazi pa di yo. Men m pa vle tou moun ap krache sou travay polis lan pou kapab ranfòse gang yo. Pa gen bagay konsa. Bagay sa son skandal li ye. Ok, son skandal li ye. La polis gen strateji l pou l fonksyone. M pa pral dakò, m pa pral aksepte tou n al pèdi plizyè polisye menm jan sa te fèt la avan. Fòk la polis itilize strateji l. Sa vle di ke n ap tann, n ap swiv. Pa gen kout bal k ap tire sou vilaj pou lenstan. Sa vle di pa gen yon operasyon k ap mennen pandan m ap pale la a sou vilaj. Men sa pa vle di ke p ap genyen. Fò n klè sou sa. N ap tann. Paske m te di sa. Menm si lapolis ta tiye 50 oubyen ta stope 50 nèg, sa pa di, sa pa fè ni cho ni frèt. Se yon sèl grenn nèg nou bezwen, li rele Izo. Bon menm si lapolis ta desann tout sòlda k anba a, sa poko janm fè ni cho ni frèt. Gon sèl grenn nèg nou bezwen ki rele Izo. E nèg sa fò nou jwenn misye pou n k al chita bwè ti tafya nou anba a. N ap chèche misye. E si yon nèg di ke pa gen anyen lapolis ap betize, ok m konsyan. Paske lapolis si yo pa tou pwofite de momentum sa yo pap janm jwenn li ankò. M di sa chak jou. Sepandan. Si tout fwa pa gen anyen vre sou Bicentenaire, zòn Fò Senklè rive Pòt a Leyogàn, mande Izo, jan l konn fè l abityèlman, pran machin li, travèse Pòtay, monte sou Bèlè e pou retounen. Di misye fè sa pou nou. Di misye sòti Vilaj de Dye, travèse Bicentenaire, n ap tann li kay Dèdè sou Bèlè. Di misye sa. Li menm avèk Manno. Map gade blocus ki sou lalu jodi a. Sa fè plizyè tan n pa wè l. Paske tout moun te pè. Paske prèske chak jou nèg yo vin kidnape moun sou wout lan. Nou pral sou 2 semèn nou pa tande ka sa yo. Sof 2 ka ke n pa vrèman ka esplike. Sa vle di ke mwen menm m pa la pou m eseye kòmsi kreye enfòmasyon pou m bay. M ap bay sa m dwe bay la. Men m pap tante krache sou ankenn ti efò lapolis ap fè non plis. Lè w wè m frape Frantz Elbe kòm misye pa konprann sa paske misye konfond pnh ki son enstitisyon. peyi a ke se lajan pèp la kap peye l avèk konpayi prive l ke l genyen misye konfonn bagay sa yo lè m atake Frantz Elbe se pou l ka bay polis yo plis mwayen de fonksyònman pa egzanp mesye udmo nan nip yo m pa konn depi ki tan yo pa touche prim de risk malgre tout sa nèg yo fè nan nip lan Frantz Elbe ti mesye udmo nan nip yo yo pa janm touche Prime de risque. Gon pakèt polisye udmobim, boyd, swat, on pakèt ki pa janm touche prime de risque ke n te pwomèt. Poukisa n pa ba yo l? Se sa yo m ap mande. Se sa yo m ap mande. Sa di se pa paske m gen pwoblèm pèsonèl ak Frantz Elbe poukisa. Ah e pa sa baay lan ye. Paske Frantz Elbe konprann ke li konfond sa vi prive e sa vi pib.